Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon e nap fè efò anpil wi la poun pa malad paske nou wè kò a pa bon ditou ditou ditou nap pwofite salye tout moun site solèy ki ap tande nou la paske ya dejan ki nou zapèl depui site solèy e ben ki nou diz men RL mwen wè ou plis ap salye moun nan entènasyonal yo ou bliye nou nan site solèy nap salye tout geto bway yo. Tout moun ki nan site solèy ti bwa matisan gran ravin anpe partou la fosèt tou sa big up pou nou tout e tout moun ki nan entènasyonal la tou merci beaucoup sa va komanse se votre emission ecoute relaxe vous paske ben se samedi se le week-end malgre tou kelke swa jan sa ye kelke swa kote ou ye a ben se week-end nap komanse avek enfòmasyon sila yon elèv 6 lane tire avek zam vendredi 6 janvier a. Se pa yon tir aksidantèl selon sa lapolis li menm li rapòte. Viktim nan se yon jèn enstititris aje d'une trantèn dane konsa. Otorite yo nan vil sila a fè konnen ebyen eh jou li kapab parèt trè difisil. Direktè anpil lekòl nan Newport News, George Parker di. Li an eta de chòk e demoralize anonse fèmti lendi pwochen lekòl primè la. Li mande soutyen kominote an pou kapab sur ke timoun yo pa gen aksè ak zam afe. Humm. Se toujou anpil pwoblèm lè w nan gwo peyi. Ti peyi gen pwoblèm pa l, gwo peyi gen pwoblèm pa l. N ap tounen pa bò lakay. Ajan Lapolis Nasyonal Dayiti, pnh, entèpele 13 endividi. Pami yo, 8 plase an gardavi pou swit legal, daprè komisè polis jiridiksyon Senmak la, Mathias Jean David. Operasyon sila te mennen nan tèt ansanm avèk ajan udmo Senmak avèk sila yo nan Gonayiv vandredi 6 janvye 2023 nan Monrwi. Endividi ki arete yo Se swit ak yon konfli ame ki opoze plizyè manm 2 fwaye gang dapre chèf polis jiridiksyon Sen Mak la. Nan kad operasyon sila lapolis mennen nan Jalouzi e Vandòm 2 lokalite nan komin Monwi malfra yo jwenn arestasyon yo ki pa sispann twouble lapè piblik. Yo toujou ap tire rafal zam otomatik dapre enfòmasyon ki kominike pa bò kote. Sèten sitwayen nan zòn nan aprè seyans odisyon yo nan sèvis envestigasyon nan komisarya a, prezime bandi yo, yo menm ap transfere nan pakè bò kote tribinal premyè enstans nan Sen Mak, yon mannyè pou kapab fè swit legal yo daprè komisè polis Matyas Jean David. Manm popilasyon an rapòte ke nan dènye jou sa yo nèg ame ravaje plantasyon peyizan yo. Premyè seksyon kominal mouri nan kad konfli teryen ki dire depi 3 lane. Tèt chaje. Ane 2023 li anonse li deja difisil sou plan sekiritè. 2 pèsòn, yo menm ki te abò yon moto, fwadman abati nan kouran jounen jedi 5 janvye 2023 a. Se te a Laboul 12 nan wotè Petyonvil. Daprè moun k ap viv nan zòn nan, gen yon feronye pami viktim yo. Gang Ti Makak la enstore yon klima latèrè nan Laboul 12 depi kèk tan. Nan dènye jou sa yo, y ap chache etann tèritwa a pou kapab gen kontwòl plis zòn anlè a. Brèf, tèt chaje. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou, pa bliye ke jodi a la te gen yon mès o nivo de Petyonvil an memwa Pap Benwa 16 de son vrè non Joseph Ratzinger. Ebyen, nèg epe a ta sanble vini la pou l ta kapab fè pase revandikasyon li. Estime ke jan de bagay sa yo se pa sa Ayiti bezwen. Ann koute l k ap pale. Waw! L ap Li t ap gouvène tout mond lan. Lè Pap Benwa t ap gouvène tout mond lan, m pa t tande Pap Benwa di, Men jan yo asasinen Prezidan Jovenel. M pa t tande Tonnè Tonnè Arab men Tonnè Pap ban mwen yon chans Tonnè. Pap Benwa pa t janm pale de asasina Jovenel. Pap Benoit pat janm di men kijan sa madan Lalim ap fè anndan peyi a. Pap Benoit pa janm deklare pou Ayiti ke enperyalism oksidantal la kenbe depi plis ke 100 ane a. Donk, m ap di Pap Benoit, kòm w kwè Papa Desalin, deja, ou nan menm espas avèk Papa Desalin, w a di Papa Desalin ke nasyon an an danje, Ya you bya sou kapwa lamò pou yo vini paske ou menm ou pral jwenn yo map sèlman di mesaj dojourdwi li spesifik son mesaj spirityèl mwen prale m pral nan mès kòm on premye minis yon kote m pa kapab avèk yon epe map kite epe a deyò men mesaj la se kounye ya se pou tout kilt yo kilt yo konprann nesesite pou nou adisyone fòs yo. Pa gen plas pou ni monseyè, ni kadinal ki pa konprann ke nesesite fò peyi a chanje. Pa gen plas anndan legliz katolik ankò. Sen Pyè, je te kòmand, Sen Pyè, je te kòmand, pa p gen plas pou Sen Pyè ankò. Non kote se kòm se malere yo k ap sibi. Pa p gen plas pou Sen Pyè. Pa p gen plas pou kadinal sibilengwa. Pa p gen plas pou okenn chèf. Yerachik legliz ou wè la nan nouvèl Ayiti a, si yo pa konprann nesesite pou nou adisyone fòs yo pou fè le byen. Desmond Tutu an Afrik te klèman angaje lafwa l pou l libere Lafrik di Sid. Men m pa ka konprann pou monseyè kadinal tout la pou yo ta kapab rantre nan dinamik kriminèl pou kontinye ap eksplwate peyi a. Men m pa kwè sa. Donk, m ap di yo ke se yon. Koud a koud pou n fè pou ke legliz yo adisyone fòs yo pou nou kapab jwenn solisyon pou peyi a. M ap klèman di, listwa di premye minis se pa menm jan m ap wè l avèk tout lòt moun. Tout sa nou wè sou tè a gon planifikasyon mistik, gon planifikasyon mistik. Le premye minis Ariel pa sezi dinamik mistik la. Se madam lalim kap fè touye yo. Woy! Men men bon bon chans. Madam lalim ki mèt kidnapin nan peyi a. Dinamik mistik lan, premye minis lan pa sezi l. Paske premye minis lan li sou zòd enperyalism ameriken. Se sak fè tout akò nou wè yo, pa gon akò ki kapab menm retire Ariel paske akò yo se ameriken kap mennen tout. Akò ke nap fè pwomosyon l lan, son akò pou nou mete tèt nou ansanm. Pou tout ayisyen konprann nesesite. Pou yo fè yon kou da kout fratènèl, an kòmansan pa lè kilt, pou ke nou mennen peyi a nan dinamik sali l. Donk, pwomèm mwen klè, sa k ap fèt la, nou prale, paske fini m fini la de legliz katolik, mwen pral jwenn vodou, m prale nan gran lakou yo. Sou kri Badio Soufflans, m pral aktive tout lwa yo, tout Ginen yo, pou n di yo nou an danje, le fèt ke nou an danje, pou yo antre nan batay la. Alò, kisa ki eksplike ou paka antre anndan avèk epe a, alòske sekirite epe nan yo antre avèl? Mwen jwenn chèf sekirite komin nan, mwen eksplike l, mwen di l sa se te sou wouti mistik ke l ye, li pa file. Donk ou asepte kite l deyò? Non, li di m sa pa file, li di m men. Li menm li son gran inisye, li konprann sa yon epe ye. Li konprann mwen bezwen pou m fè envokasyon, men tout moun anndan pa gen konpreyansyon sa. Pou n ka rann bagay la pi posib, e sekirite yon premye minis ap asire. Premye minis la pa ka, se yon kannannan k ap fè sa, paske sa m ap envoke l. Premye minis la se yon kannannan, li pa konprann sa, li kapab fè l. Bon, m ap kite l deyò. Bon, apre sa m pa gen zam sou mwen, m pa gen anyen. Men sofke menm se toujou kòmandman, Menm toujou kòmandman. Menm toujou kòmandman. Donk, m pral nan mès la. Jan yo menm y ap fè mès rekiyèm pa yo, mwen menm m pral rele Desalin, m pral bay kòmandman a Senpyè, m pral bay kòmandman avèk tout lòt espri yo. O, kòmandman! Paske yo menm yo mouri deja. Mwen menm ki sou tè a avèk kò sa a, gen de espas mwen pa ka rive, yo menm yo ka rive. Men sa pa vle di ke mwen menm mwen pa ka mete yo an kòmandman. Donk, se s on bagay espirityèl mwen vin fè la a. Donk. Pou m kapab di nou peyi sa a pa genyen dominasyon l fini. Etazini Damerik, nou te wè m parèt devan anbasad la avèk epe m, epe m toujou lotbò a, pa gen okenn dominasyon oksidantal ankò k ap sou peyi a. Jamè sa fini. 2023 se nan bonè nou n ap antre. N ap antre nan limyè nou, nou pa bezwen pè. Nou menm, klèman tout kote nou wè k difisil yo, nou pral aplani yo paske. Etazini damerik paka rantre e vini yo paka vini kesyon sa e mwen k ba yo isi tankou baboukèt yo solda ameriken pap pile tè sa pli ke jamè e pli ke jamè kem dil solda pap touye kesyon sa se kesyon timoun isit la pa fèt pou kannan nan wè da poum deplase wè sa yo met rele babekyou kounya dil mwen menm ap rive lasalin epa mwen lap wè. M prale okay talè pa mwen l pral wè paske sa sou sou sou dimansyon m ye la e la vre tande pa gen pèsonn moun ki ka menm wè m donk ou panse madan lalim ki tiye Eric Jean Baptiste la mwen l ka touye m ala kaka mesye lap tiye Eric Jean Baptiste ya tiye Jovenel ki se yon ti kannannan men mwen Jacquelin Exantus jan yon nèg menm mete gade m mwen menm mwen tande pou w ka gade m sèlman avèk entansyon mal. Map fout pete de tuje nan tet ou. Entansyon mal. Si w gade m paske w renmen m pa gen pwoblèm. Paske tout nèg ki la yo renmen m pa gen pwoblèm. Men di w ap fè m mal non. Mwen pa gen entansyon mal to pou premye minis. M ta renmen premye minis la viv. M ta renmen l grandi. Men l pa konprann mistik. M mande premye minis la rankont plis ke 15 fwa. Primati la. Tout premye minis nèt. M ekri yo yo pa janm resevwa m. M pale avèk Jovenel dan le mond vizib. Plis ke 7 fwa nan palè nasyonal. Premye gwoup ame yo, se mwen ki te mennen yo bay Jovenel, e pa t komandan Lalim non. E mwen ki te mennen yo bay Jovenel, m di Jovenel nou pe kisa n ap fè. Nan le mond envizib, m pale avè yo Jovenel le 15 jwen, m pale avè l apre l fin mouri a le 27 nan envokasyon pa m. Ou wè l? O! Non m pa pale ak yon. M pap pale ak anandan. Eske l di w koman l mouri? Ah sa se bagay granmoun. Se bagay granmoun. E nou menm ki la e pa granmoun nou ye? Non non. Laprès ap fè tripotay. Lè m di w m pale ak Jovenel, m pale ak Joe Biden tou wi. Ou pral mande m ki lè m vwayaje. Paske w pa konprann sa k rele mond mistik, mond envizib. Si m di w m pale avèk Joe Biden, ou pral di men ki lè misye pa vwayaje. M gon paspò ki gen viza ameriken, viza kanadyen. Tout viza yo ladan l. M pap vwayaje nan peyi sa yo. Ankò sim pa gon misyon spesyal pou sa. Rete sou chanel la puiske tout alè nou pral gen yon live ki pral esplike procedure pou moun antre nan peyi Etazini paske nou konnen depi nou fin tande nouvèl sa ebyen lwa li menm li moute chak grenn ayisyen la chak grenn ayisyen anvi ale nan peyi Etazini m pa ba nou manti mwen menm tou m ta renmen fon ale men eske se pral fasil eske se pa yon strateji pou fè moun yo kite frontyè la eske se pa yon strateji tou pou di Ayisyen hey!